Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kaou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske nan emisyon sa nou pral fè yon veritable melting pot ba wi m espere tout bar anfom pou fanerel podio sila yo ki renmen nou Si la tout, nous remet en pile. Alors, c'est parti pour votre émission. Gagnez une photo qui a circulé à travers les réseaux sociaux. Photo d'un citoyen. Là, je me pose pas mal de questions en me disant, ben, est que que supposé poster photo si là? Sila eh qui qui s'allie Photo a accompagnée à qui on voice. Mwen oblije floul, paske mte toujou di nan ke, ebyen tanke la justis pou ko juje yo moun, pou kondanel, ben li toujou ete kom Prezume. Ki sa l ye? Se yon sitwayen ki li menm pran plezi li. Ebyen, lè moun yo vini nan radyo, moun yo gen yon seri de doleyans. Moun yo bay nimewo telefòn, li rele yo apre. Li pran randevou avèk yo e pou di moun sa yo, ben ekoute, je kèlken ki pe fè kèlke choz pou vou, donk ban mwen telefòn nan, m ap rele moun nan, Epi aprè, yo pa wè misye. Sa w tande a la a, misye anrejistre anviwon 9 kou. Oh, quel escroc! Bon, ebyen, gen yon jou ki pa pou misye. Ebyen, le dimanche 12 décembre 2021, c'est quand même un mauvais jour, le 12 douzyèm mwa, ebyen, apparemment gen yon polisye ki li menm okouran de zafè sila a, li mete antèn, Li met men sou misye. Epi lè li met men sou misye, donk popilasyon an te sòti pou touye misye. Men ekoute sèt en polisye donk li pa ka kite popilasyon an touye jenn gason sa a. Vwala poukwa li menm li te oblije pran misye nan men moun yo remèt li nan komisarya Delma 33 alors là moi je me suis dit que mwen di nou ke se yon polisye alors m pa konnen vrèman si se yon polisye paske li di li remèt li nan komisarya Delma a demen si Dye ve misye ap gen pou al reponn kestyon lajistis se yon voice ki dire yon minit e 36 segond Koute sa. Foto sa a nou wè m voye a se pawòl geto ke k ap pale. Misye se jèn gason k amize l a chak moun ki gen yon pwoblèm ki vin nan emisyon maten deba a ki bay doleyans li k bay nimewo telefòn li. Misye amize rele moun yo di moun yo l ap fè yo jwenn sipò. E misye toujou egzije w fò w vin nan yon telefòn Android. Pou w ka fè foto pwoblèm ke w genyen an, si se yon pwoblèm kay, e si gen yon maladi, fè foto sa w genyen epi l ta di w, se direktè Dèlma 2000, se mèt Dèlma 2000 lan, mèt Mikado. Li toujou ba w doleyans yon moun li konnen ki gen mwayen ki di ke l ap jere w. Ou menm ke w vini, li mete w kanpe, li di w ba l telefòn nan ki gen foto a, l al montre direktè a epi Si e nan delma 2000 li pran fot li pran telefòn nan non moun antann nan delma 2000 konnen delma 2000 gon antre gon sòti sa vle di ke li menm gen konsal fèl a maten an e move chans pou msye mwen menm li met antèn sou msye m pran msye la m pa kache di w men msye nan komisarya la e sa fè ke mesye ke pibliye foto sa msye rele e jedi ens msye abite delma 48 msye gen se sou 9 yèm kou M kenbe misye sa vle di map swiv misye anpil se sou nevyèm kou m kenbe misye jodi maten an la m kenbe misye e m pa kache di w popilasyon mal mennen misye bon kòm nou menm se imen ye n pat kite tiye misye men misye nan komisarya e dèlma 33 demen si Dye vle misye pral nan tribinal la e moun ki te yo te pran ba yo gen moun m te gen kontak avè yo map fè yo al nan tribinal la tou e pou jij la ka wè e aksyon misye ap remèt e pa rapò de misye maten de bajan misye ap vòlè moun ki vin bay dòleyans yo. Lè m pale de lès moun gen pwoblèm ki malad, moun ki pa ka manje, moun gen pwoblèm kay, se konsa msye amize vòlè telefòn moun sa yo. Bon misye mal pase wi la. Antouka movèz planifikasyon paske mwen m toujou di nou sa a chak fwa ke nou antre nan yon seri de antrepriz konsa ben atann ou ke yon jou sa ap pase trè trè mal pou ou. Gen yon movèz nouvèl paske dènyeman an nou te ba w nouvèl de doktè Mackendy Guerrier ki li menm sibi yon atak e yo te oblije ap mande èd pou li pou te kapab fè li kite peyi a pou kapab al pran swen. Ebyen movèz nouvèl se ke le doktè Mackendy Guerrier il est mort ce dimanche nan yon lopital an Repiblik Dominikèn. Li frape pa sa n ta kapab rele tetrapleji a. Aprè li fin resevwa plizyè bal nan kad yon tantativ kidnaping, puiske se sa yo di medsen an li te genyen 36 lane. Ekoute, kelken ki a 36 ans dans ce pays, ki rive nan nivo sa, ki medsen, ki genyen klinik, ki ap fonksyone nan sosyete a, c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme une personne blindée. Men finalman, m ta kapab di vwa mal la pase Li rache sitwayen konsekan sa a nan men pèp ayisyen an, nan men fanmi li, nan men madanm ni, nan men pitit li. Ben ekoute se dur, se dur. Donk ou ta kapab rive nan yon moman pou w ap poze tèt ou kesyon pou w di, èske moun dwe rete nan peyi sa a toujou? Moun ki kapab, moun ki konnen yo se sitwayen konsekan, moun ki ap batay pou ke yo kapab pote. Yon ti kontribisyon nan chanjman peyi sa a men se grav wi mezanmi doktè a pèdi lavi l hum anfen Ayiti. Alò gen yon lòt enfòmasyon men se yon enfòmasyon nap pwofite jisteman mete o kondisyonèl puiske enfòmasyon sa fè kwè ke Douly Léonard aktyèl kebòdist mas konpa yo ta sanble leve misye, donk kidnape li, sou wout 2 frè devan lakay li, se 2 endividi lourdeman ame ki yo menm ta kidnape sitwayen sila. Donk nou menm nou pwofite mete enfòmasyon sa o kondisyonèl. Ebyen sa gen 3 jou depi ke genyen yon video ki viral sou rezo sosyo. Video kote ke komisè Enon Zephirin li arete yon sitwayen bèlj ki se responsab yon ponp gaz nan kafou chivri Fort Liberté nan departeman Nò Ès. Poukisa paske bèj la ebyen anpil moun estime li gen gaz nan ponp lan men li te refize louvri ponp gaz sila poul kapab vann. Et nous, chef du parti, Objet, c'est demande d'excuse publique pour l'autre commissaire gouvernement pour liberté à mettre et nos éphirins pour permettre moins de retrouver liberté. Non, moi c'est Dick Vermeyen, nationalité monsieur belge. Non, moment ça m'a parlé, mon garde à vue, non commissariat police pour liberté. Raison, c'est parce que je quittais mercredi 8 décembre 2021, moi été désobéi l'autre commissaire gouvernement qui était ordonné pour pompe la ouvert, vendre gaz dans le sens commissaire, et puis m'a fermé pompe commissaire retourné et puis il a été moins voyé clé à terre par le commissaire. Il fait ramasser clé à lui et puis il fait la police conduire dans garde à vue. Pour mauvais comportement ça, moi été gagné pour ça qui respecte ça envers l'autorité pays d'Haïti, moins coupé, moins bien bas pour me présenter, excuse-moi, devant le peuple haïtien, devant l'État pays d'Haïti, devant la justice haïtienne, devant nous et spécialement devant le commissaire gouvernement, Fort Liberté, monsieur et nos maîtres et nos filles. Mwen pwomèt ou poum pa janm fè yon zak konsa ankò sou tè peyi Dayiti, mwen espere ke mwen satisfè ak egzijans komisè a e mwen swete li pèmèt mwen swete li pèmèt mwen retwouve libète m. Mèsi Dick Vermeil. Felisitasyon sitwayen bèlj puiske bon ou fè yon erè ou komèt yon erè ou aksepte ou fè erè ebyen ou gran ou mande padon paske ou fè erè la men la pwochèn fwa Reflechise d'abord avan ou komèt yon aksyon paske defwa gen bagay ou pral komèt nan vi w ou deja konprann ke se yon gaf men ekoute le fèt ke ou enève emosyon an pran le dessus ebyen sa konn koute w trè chè il ya toujou le kote pozitif ki vou di fè pa sa men kote negatif la ap pouse w pou di w bon fòk ou fè sa paske ego a fòk ou pase a levidans. Men non, toujou mete nan tèt ou ke a chak fwa ou poze yon vye aksyon, toujou gen yon repèkisyon negativ ke sa pwodui. Ebyen, goumen avèk kote negatif lan, aksepte ke se yon defèt pou ou oparavan, men lè w fin pran defèt sa, se pral yon viktwa pou ou, paske quand on est sage, se pa ke ou pè moun, ou ajenou nan pye moun, men se m ta kapab di la lwa de la sajès ki dwa prime. Brèf, genyen, pa bliye m te di nou se yon veritable melting pot, yon sòlda m kwè ki tonbe nan kan Kris la. Nan kad batay ki te genyen sa gen anviwon 3 a 4 jou, ebyen misye mouri, li gen yon AR 15 nan men l. Men m kwè sa genyen anviwon 2 jou depi ke 2 gwoup yo ap batay anlè a pou wè ki gwoup ki ta kapab pran zam nan. Finalman m pa kwè gen yon gwoup ki pran l. E pou kwè ye la a, n ap tann pou n wè ebyen eske se nèg Krisla yo ki rekipere sòlda a oubyen nèg Gran Ravin yo ki ta an kèlke sòt ebyen pran sòlda sila a. E pa bliye an matière de guerre donk depi ou gen yon solda w ki mouri sou chan de batay ou pa rive rekipere l se deja sa n ta kapab rele yon sòt de desepsyon ok. Jan nou di w li n ap eseye wè kòman sa fini yon istwa pou di èske se gwoup sa ki pran l èske se gwoup sa ki li menm pran l pa bliye misye tonbe avèk yon AR 15 nan men l men pyès Nèg pat kapab pwoche paske nan zòn m ta kapab di l tonbe a se yon zòn fwontyè e te gen yon delij de feu m ta kapab di krepitman bal yo ebyen moun pat kapab avanse. Brèf, m pral kite nou avèk yon ti deklarasyon. Se yon ti deklarasyon de Liliane Pierre Paul. M trè kontan sa k ap pase nan peyi a la. De bon zami ki devyèn de pire enmi, tou sa se yon kestyon denterè. Yon gwoup al jwenn Ariel, lòt gwoup la kanpe sou beton an, l ap goumen. Men èske se enterè pèp k ap defann? Jiske la, kesyon anpil moun dwe poze tèt yo. An n tande Liliane Pierre Paul sou kesyon gaz la epi aprè n ap tounen. Si n ap pati de. Chante nan lari a, m vle fè tout pèp ayisyen an konnen chante sa l pap chante sou antèn Radyo Kiskeya. Nou menm antan ke jounalis nou pa la pou n ap di yon gouvènman pou l ogmante lavi chè a ankò ki deja ap koukouman pèp la. Paske si n ap pati de lojik pouvwa ke pouvwa a li menm l ap fè pwopagann pou l deklare ke l sibvansyone gaz pou pèp ayisyen an, e ke lap pèdi lajan li pa ka sibvansyone paske si w sibvansyone yon pèp ou pa ka pèdi lajan se pa yon depans li ye se yon envèstisman paske yon gouvènman li la pou l bay pèp li sèvis nan tout peyi se leta ki sipòte kesyon de transpò an komen bon kalite transpò silvouplè ki respekte dinyite moun. Pa de negriye kwè sa nou wè la. Nan tout peyi se leta ki sipòte edikasyon, se leta ki sibvansyone lasante, se leta ki bay dlo, ki bay eletrisite. Se sa ke yon leta regalyen, yon leta ki responsab, se li menm ki siveye anviwònman, li garanti sekirite, se sa leta la pou l fè. Lè fini lè l ap bay prive a de konsesyon, se anba kontwòl li yo fèt. Ebyen, si ou menm jounen jodi a, ou fè chwe rav nan kesyon gaz lan, mwen menm e pa mwen antan ke jounalis ki pral kanpe, ki ap mennen kanpay pou ou, pou pa vin fè pèp la konprann, ebyen wi, e jan bagay la ye la, fòk nou ogmante pri gaz la, leta pa ka kontinye ap pèdi. Non, leta la, lè leta depanse lajan pou pèp lan, se pa lajan k ap pèdi. Se envestisman li fè nan pèp li. Se pa yon depans li fè, se pa yon lajan l gaspiye. Lè fini, mennen bagay la sou yon lit de klas, yon fo lit de klas. Paske m ta renmen konnen ki agiman, ki etid. Pa bliye, evènman ki te pase an jiyè 2018 yo, se te menm langaj sa a ofisyèlman gouvènman te gen minis wi k t ap mennen kanpay sa a, k ap vin di w konsa ke tèl gaz se boujwa ki konsome l, tèl gaz se pèp ki konsome l, yo pral ogmante, epi w wè kisa pèp la te fè. Mwen m pa kwè se se konsa pou pwoblèm nan poze, de tout fason nou menm nan radyo kiskeya nou pa la pou n mande pou yo ogmante pèn pèp lan. Nou menm nou la pou n akonpanye l pou mizè l soulaje, paske l deja pa kapab ankò, tout bagay li bezwen se achte pou l achte l. Dlo pou l bwè se achte pou l achte l. Li pa gen anyen leta ba li, absoliman anyen. Graba lan ken edikasyon tout se blòf lèl di gen lekòl leta se yon bagay ki pa reprezante anyen l oblije malerèz li paka viv l oblije jwenn lajan pou lap peye lekòl alòske leta te sipoze bal bon lekòl piblik de kalite avèk bon pwofesè respekte dinite pèp ayisyen donk nou menm nou pa pral chante chante sa. Nou menm nou pa kwè jounalis la pou ap mande pou ogmante ogmante pri sou pèp. Ou la pou nenpòt se kòb yo mete fòk gouvènman ka jistifye l. Okontrè nou menm nou mande nap mande pou yo bese pri tout bagay pou pèp la ka viv. Donk chante sa nou pa bezwen espere nap tande mizik sa sou antèn radyo kiskeya. E nou menm nou pap antre ladann. Nou konnen gen yon mantalite de dwat, ekstrèm dwat, ki trè etabli nan peyi a depi kèk tan. Yon tandans a la privatizasyon de Leta de fason total kapital, kote y ap fè nou konprann ke Leta se privatize pou privatize l paske Leta se move jesyonè, kòm si yon Leta regalyen, yon Leta regilatè ki la pou l asire l, wi fòk gen prive, Leta pa kapab bay tout sèvis. Men, se yon Leta ki ap veye tou ki kalite, ki gen règle ki etabli pou prive a respekte, tankou nan kesyon gaz lan. Se wòl Leta. E pa nou ki pou ap vin di Leta pou l mete plis taks ankò sou tèt pèp la, yon pèp ki pa kapab viv, k ap mouri. Non, nou menm nou p ap patisipe nan kanpay sa. Nou menm nou nan yon kanpay de konsyantizasyon de sitiyasyon an, de nesesite pou n defann. an ansanm de sèvis piblik de kalite. Paske jan de sitiyasyon sa yo finalman lè yo fin privatize tout sèvis leta yo kisa yap fè? Se yon tewo nou mete la pou kapab toujou garanti gen koripsyon ak enpinite ki mache plis paske ki sitwayen, ki salè yon sitwayen ap touche pou l kapab fè fas ak tout bagay sa yo? Pou l oblije achte dèlko, pou l oblije achte envètè pou l met lakay li, oblije achte pano solè Pa gen youn leta genyen ni li pa fè endistri pou moun yo ka genyen yo tankou pano solè la bon mache non. Li pito al achte yo nan men blan olye ta fè monte plizyè izin pou moun ta gen aksè a yo non li pa fè sibstiti li pa fè sibstitisyon a lenpòtasyon non men ou mande chak ayisyen pou l genyen yon izin dlo lakay li pou l genyen tout sèvis sa yo kèlkelanswa moun nan l ap fè yon ti kay fòk l achte tout bagay lè fini a li pou fè wout se li pou fè tout bagay. Bon, ki kote pou l jwenn kòb la? Swa pou l andete tèt li jiskaske l dwe cheve nan tèt li, swa li antre nan koripsyon. Ebyen, se sa, epi tout moun ladan l, epi dat sa Leta kontan? Non. Nou menm nou kwè gen sèvis fòk Leta bay, sèvis de kalite pou popilasyon ka viv. Yon popilasyon pa ka rouine paske li mennen yon pitit li ki malad lopital. Yon popilasyon pa ka fè 14 an l ap peye lekòl pou timoun, lè timoun nan fini, timoun nan pa ka fè de fraz ansanm paske pa gen pwofesè de kalite nan lekòl la. Yo sakrifye dè jenerasyon, se yon jenosid ke l ye. Nou menm nou p ap sipòte bagay sa yo. Nou menm tout moun dwe konnen, nou menm nou enskri nou nan lit bwa kont pèp ayisyen an, Bon kont yon leta ki ap pran responsabilite l, si w al nan leta a, ou konnen ki responsablite pou pran. Nou menm nou pap konfonn envestisman ak depans. Sibvansyone dè sèvis piblik pou pèp lan, se pa depans li ye, se envestisman. E nou menm se pozisyon pa n sou kesyon gaz lan. Sa vle di, depi ke yo chache yon mwayen, yon fason pou yo ogmante l, ebyen Radyo Kiskeya la bò kot pèp la k ap denonse ogmantasyon. Paske tout gagòt k ap fèt yo, m ap plenyen pou leta sa a ki kontinye nan opilans, kote ke nan palè nasyonal genyen ponp gaz, e yo pa, tout moun pa gen gaz, e chak kote leta li menm li vle bay l ap benyen nan bonbons, epi pèp lan li menm l ap koukouman, tout moun nèt, e chak jou w ap leve nan kab ou nou mande kòb w ap fè jounen an, non! E pa nan bouch nou pawòl sa yo ap soti, nou pa kwè nan leta neoliberal vant deboutonnen. Nou kwè nan yon Leta ki responsab, ki ap analize sitiyasyon, k ap wè kòman pèp li ka viv nan dignite, k ap chèche tout mwayen avèk entelijans, jan ke yo fè l an Repiblik Dominikèn. Lè Repiblik Dominikèn ap negosye avèk Fon Monetè Entènasyonal, li di gen de seri de pwodiksyon l pa p mete ladan yo. Sa li oblije kenbe yo pou kenbe pèp la. Li pa p bay sa. Nou menm nou bay tout bagay. Tarif dwanye nou rapyetè epi nou ouvè vant nou touye tout pwodiksyon lokal. Pwodiksyon e pa sèlman diri. Ak bannann, men di ak bannann nan ladan l esansyèl nou bezwen manje pou n manje. Men pwodiksyon se tout lòt bagay nou kapab fè nan domèn kiltirèl, pwodiksyon literè, pwodiksyon teyatral, tout bagay nou ka ekspòte ki pou fè valè nou kòm pèp. Tout mouri, pa gen anyen k ap fèt. Non, nou menm nou pa pral kriye pou Leta sa a, Leta ipokrit sa ki ap sakrifye pèp lan sou lotèl de benefis e avèk banbòch pou tèt li ak jwisans pou n di konsa ke o wi leta ap pèdi kòb. Leta pa gen okenn kòb l ap pèdi. Tout kòb ou mete nan pèp ou, kòb ou mete nan pitit ou pa pèdi l. Tout kòb yo mete nan pèp la l pa ka pèdi. Pa gen okenn kòb l ap pèdi. Tout kòb yo mete nan pèp la se envestisman l ye. Epi nou p ap antre nan okenn fo lit de klas ipokrit. Se sa m te gen pou m te di aprèmidi an. A bon entendeur, salut! Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.